Pa gen kanpe pa gen kanpe pèp ayisyen se kaka bandi nap gaye nan peyi dayiti aktyèlman la. Antouka ki viv rave ra ki moura kaka ra mes chers fanatik nou konn slogan deja. Bwa kale nan Gonayiv, baz gran grif pran kou, lapolis mare yon pwisan sòlda ki rele Théodule Joseph. Nan Okay, komisè Richemond fè gwo bèk, genyen Christopher 5 segond Kanaran, manb gang 5 segond, pandan misye tap soti Pòtoprens travèse, ebyen sa w tande a, komisè Richemond depoze lapat sou li, misye kriye tankou timoun piti e aprè, madanm li pral mande souple lage mari l, li pa nan gang. Bandi fè pat! Tomat nan baz izo 5 segond mezanmi advèsè a pran kou pèp ayisyen depi yè lapolis lanse yon operasyon kanson fè nan baz gang sa a ebyen anpil bandi kouri kite zam atè e lapolis gentan ranmase divès machin pèp ayisyen. Se kaka bandi kap gaye pandan dènye moman yo la. 2 madanm gang Vitelòm pèp ayisyen ki tap travèse kite lwès pou rantre nan sidès peyi a anba kòd nan komin Jakmèl. Yes medam matmwazèl e mesye jan kem te anonsew moun tomazo fè bwa kale sou 4 bandi bandi sa yo ki fè pati de baz 400 marozo gon seri de zòn nan komin nan moun nan kouri kite kay yo akoz bandi anvayi yon pakèt moun yo pran yo kidnape popilasyon ap rele anmweyy ebyen pèp ayisyen Popilasyon an nan tèt kole ansanm avèk lapolis, yo arive mennen yon kokennchenn operasyon e divès bandi pase anba flanm dife, anba kout wòch. Lè w ap gade videyo a, kòman yo mare nèg yo tankou kabrit Tomazo, s on bagay ekstraòdinè. Moun Tomazo, mwa, nou gen talan, nou gen talan. E nan kay kote bandi yo te ye a, yo mete dife nan kay la, byenke kay la se pa t pou bandi yo, se moun ki t ap viv nan kay la yo te kouri dèyè yo, fè yo kite kay yo. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, aktyèlman la a, Bouakale a ap frape rèd rèd nan komin Tomazo. Donk nou gen videyo, si tout fwa ou vle wè imaj yo, pa gen pwoblèm, imaj kòman operasyon an te ye, kòman lapolis ansanm avèk popilasyon an t ap mache pran bandi, kòman moun Tomazo mare bandi yo trennen yo tankou kabrit, ou kapab klike sou link ki nan espas kòmantè la. Ou kapab jwenn video sa pwiske video an nou pap ka poste l. Antouka moun Tomazo kontinye mobilize, kontinye file manchèt nou pwiske nou pa kapab ap kouri kite zòn nan bay bandi se bandi yo ki pou kouri. Komisè Muscadin refèl ankò. Komisè Muscadin ki pa nan rans ansanm avèk bandi el menm deklare sil pa son semèn li pa pa son bandi anba danl li pa santil byen pèp ayisyen. Komisè Muscadin arive vide atè yon gwo bandi ki rele Izop Jòj. Misye ki gen yon ti non jwèt ki rele Bandi pou lavi, misye gen gwo tatou sou lestomak li ki make Bandi pou lavi. Ou kwè se koze nan peyi sila a? Misye se manb gang 5 segond Izo ap dirije nan Vilaj de Dye pèp ayisyen. Ebyen, Komisè Muscadin vide bal sou misye nan lokalite Sen Michel, yon lokalite nan Miragoâne, pandan misye t ap soti ake. Misye sot renouvle pwen l pèp ayisyen pou l vin goumen ansanm avèk lapolis epi sa w tande a pandan l ap pase Komisè Muscadin, tow! tow! tow! Epi l mete pwen final nan lavi misye, kaka misye gaye pèp ayisyen. Emisyon konplo. Ayayayy mon Dieu! Nap gaye kaka bandi. Map fè ou konnen lè nouvèl sa tonbe ebyen gouvènman pap kontan, Ariel Henry pap kontan, minis jistis teritwa pèdi a pap kontan, komisè Muscadin mwah I love you so much kontinye gaye kontinye gaye kaka vakabon. Toujou nan sid peyi a medam madmwazèl e mesye komisè Richemond mare kou krab Christopher 5 segond kanaran. Komisè a mare l pandan l ap soti Pòtoprens pou l rantre nan sid peyi a, li t ap vin wè madanm ni, li anba kòd e non sèlman sa tou, misye pete kriye. Bon, mwen ti jan confuse, m pa konn si misye s on fanm, si l s on gason. Men pèp ayisyen, silvouplè, an nou ede m gade èske misye s on fanm oubyen èske l s on gason? Se ekstrèmeman Men sa ou on gason westera konsa kalmw m pa nan anyen non chef la apa wap akizem an Christopher six segond chef men se kwa listwa an sa se garçon a pèp ayisyen m confuse men se ti chemiz ae sou yon ti paswa hahaha se ti chemizèt li a m renmen. Frèse sè byen eme dim ki stil de moun ki renmen mete ti bay ti jou ou a bay nan lanmè gason ki ti kosay sa hein ki ti kosay sa li m pa ka konprann m diw sa deja yo menm m leve menm anlè yo menm m abite delma 65 chèf la kote m ye a la pa gen bagay sa depi w vini yap boule w ou tande m yo pa nan bagay sa bò lakay mwen. Bon lakay mwen pa gen bagay sa m vin wè aprè la m vin wè w kare chèf la m vin wè madanm mwen a pitit mwen m pral wè manman m pou m retounen men rapid manman m chadonyè manman m pral vwayaje l al rete chadonyè pou l vwayaje w tande m li mete bagay li o chèf la w ap akize m pou initil gade figi a byen pou w wè si se mwen menm chèf la bagay li o chèf la w ap akize m pou initil. Mezanmi chef la pa akizel. Ebyen pèp ayisyen apre Christophe te fin pale yes Christophe yon ti jan dous maga hahahaha anmweyy gadon christo christi ebyen pèp ayisyen kounya la nou pral gade e tande deklarasyon madame Christophe. Non pam se François Lauvencian. Talè Ou son fanm oubyen ou son gason? Wè li plis sanble a gason ke fanm. Lòt la plis sanble a fanm ke Non gad on koup pèp ayisyen. Non sa son vrè koup. Waw Qu'est-ce qui se passe ma chérie Le ou la chérie je ne sais pas ann avanse. Bon m ansanm avèk Kris Sovè nou pral gen 4 an depi n ansanm nan nou gen yon pitit li apèn gen 1 an 4 me a la sot fè l 1 an li te sot pòtoprens pou l te vin fete fèt pitit li. Kounye a jan pwoblèm yo ye, li pa t gen lajan pou l moute bagay. Li gen yon kouzen l ki rele Fari, li te di l ap voye yon ti transfè pou li pou l ka moute, pou l ka tou achte bagay pou bebe. Anvan sa, kouzen l, gen yon kouzen l ki rele Richa ki te voye senmil goud pou li pou l te ka moute Chadonyè pou l al wè manman l. Kounye a la, depi yè nou te prale, nou pa t gen tan ale akoz nou t ap lave pou bebe, nou vin ale nan maten. Li vin li pase lakay la li relem kounya m soti avèl bay. Ou wè eske ou wè pèp ayisyen gade kòman dam nan kalm on dam bon je ne sais pas hahaha gade kòlman l kalm pou l espliken men tandiske Christopher misye an chèf la w ap akize m w ap akize m chèf la mwen menm Christopher gade figi m byen men Christo Christo han non wè la. Gon dezekilib nan relasyon an. Bagay yo, m pran bebe, nou pran taksi, n al nan stasyon chadonyè. Pou n al negosye avèk yon chofè, chofè machin nan, kounya la li di 2000 goud pou n al chadonyè. Kounya la, tout bagay ok, li te fin peye chofè a. Kounya tan gen yon lòt mesye ki gen yon fanm. Madanm li anndan machin nan avèk pitit li. Kounya la te gen yon lòt demwazèl ki te chita. Li di l, ou pa gen pitit, chita devan men m pa ka chita devan machin nan avèk timoun nan. Kounya sa vin regle. Vrèman m vin chita devan. Kounya tan l te anlè a, m rele l, m di kou sofè, pran bwat ki gen bibon bebe a mwen, desen avè l pou mwen, lè l bezwen bwè, pou l ka bwè. Kounya la, tan l desann pote l ban mwen, te gen valiz rad li a, li di va mete l devan pou pafren an pa kraze. Akoz valiz la pa t gen zip, bagay pou rad yo pa deboule, bagay. Vrèman l fè sa. Tan l ap pale ansanm ak li konsa, gon machin wouj ki parèt epi 2 nèg desann, yo pran l. Yo di avanse, avanse. 2 nèg sa yo polisye yo ye ou byen? Bon, m pa konn si se polisye yo ye non. Bon, yo te avèk zam nan men yo, bon m pa konnen. Kounye a la, yo pran l, yo bagay li, tan l ap rale pyès li konsa, yo ba l yon baleye, yo mete l atè, yo di kouche. Kounya li lap di de men anlè lap di konsa li pa nan anyen li pa nan anyen ki dwòl bagay e madanm li a pitit li pral wè li pral ka manmanl ka chadonyè bagay yo pa okipel yo moutre nou foto ki pa menm li menm yo di se pa li ki sofè a li di non bagay kounya tan map rele map kriye bagay m tim nan te sou bram kounya la yo dim rete andan machin nan Kounya lòt la ki ansanm avè lòt 2 yo, youn ladan yo di kon a, fèmen bouch ou la, talè m ta pran w la tou, swa m tire w, kon a l di. Kounya la m ap kriye lòt moun yo di kon a, rete anndan machin nan moun ki ap swiv bagay yo di rete anndan machin nan bagay m ap kriye m di bon li pa nan anyen ki dwòl bagay epi machin nan avanse pi devan. Yo fè misye leve, tan misye antre anndan machin nan li tounen li vin moutre m foto a li di se pa Christopher m di non e pa mari m nan, sa e pa mari m nan konsa map kriye epi yo ale ansanm avèl vin lakay gran sèl m di l kay yo arete frèl. Kounya la map swiv sèl ap fè bagay. Kisa kisa Christopher konn fè kòm aktivite menm? Bon Li konn fè pou pitit li fè nenpòt bagay konn gen beton an la Li fèl li pa may poul bagay beton an Li konn rele kouzenl Richard li dil bezwen ti kòb vre pou li konn rele matant li Ancy poul voye mizik a matant bebe malad wi l voye pou li. e parenn bebe ki rele Jeff aktyèlman la swal okap bon m pa konnen li konn voye kòb pou li bagay lap chache. Ala traka pou lave kay tè papa. Moun yo genlè chanje sèks nan relasyon. Antouka komisè Richemond mwen swete ke bon jan limyè fèt nan dosye a pou n konnen èske vrèman Christopher son manb 5 segond Canarans oubyen èske Christopher se yon inosan nap tann limyè sou dosye sa. Frèm ak sèm kap koutem ebyen nap debake nan Gonayiv oh oh gon gwo towo poun gade plede plede plede plede se pou komisye map chèchel pou nou humm humm gade gason an hahahaha iiiiiih eh. Eh vwala lòm eeh pèp ayisyen. Towo sa wap gade la a se yon manb gang baz gran grif ak kokorat san ras. Misye nan tou de pèp ayisyen li pa nan rans. Lapolis mare l nan savann wonn yè jedi a nan Savadrond ki se yon seksyon kominal Bayonè nan Gonayiv. Misye se tou 2, misye se manb tou 2 gang kap bay pwoblèm nan depatman Latibonit la. Misye doub sim pèp ayisyen, dèyèl nan baz gran grif, tèt li nan baz kokorat san ras. Eske w konprann kòman bagay la ye? Donk, lapolis arive depoze lapat sou misye. Gade figil byen wap wè li make wi mwen se sa vre. E sa poko janm anyen non pèp ayisyen. Se ti foto sa k touye m nèt. Nan kèlkeswa lèstè nan djaz la a menm jan sanm avèk manb gang kokorat san ras sa a. Frè m ak sè m kap koute m, madanm sila wap gade la a myanm myanm myanm se madanm chèf de gang Vitelòm kap opere nan Tabarre ak. Petyonvil. Se 2 fanm wi yo met anba kòd la silvouplè. Betina Fleranvil, fanm dous chèf de gang Vitelòm anba kòd nan Jakmèl. Yè 10 me a, lapolis nan Jakmèl nan tèt kole ansanm avèk komisarya Leyogàn rive mare l kou krab. Ebyen lapolis ki marel nan jakmel se nan moman li tap deloje nan lwès pou ke li te vin enstalel nan sidès peyi a pèp ayisyen ebyen gen yon minibus ki tap transpòte baklanklan manzè ebyen pèp ayisyen lèl rive kafou dipò nan leyogan Lapolis tcheke l, li gentan desann bis la, l monte yon lòt, yo kenbe bis la pèp ayisyen, epi lapolis nan Jakmèl ta pral depoze lapat sou ti kòmè a. E dezyèm madanm chèf de gang Vitelòm ki arive anba kòd toujou nan sidès peyi a, se Alis Nansi ki genyen 36 lane pèp ki genyen 39 lane pèp ayisyen ki anba kòd nan Jakmèl nan lokalite Lamandou selon sèvis depatmantal polis jidisyè ki fè kout filè sa. M ap raple w depi lè operasyon Bwa Kale a lanse ebyen gon seri de madanm bandi k ap kouri kite kapital la pou ale an pwovens donk lè se lapolis ki pran yo yo gon ti chans men lè se popilasyon an se Bwa Kale pèp ayisyen. Frè m ak sè m kap koute m bagay yo konplike nan baz 5 segond. Depi yè lapolis nasyonal anonse yo pran direksyon baz 5 segond nan vilaj de Dye. Sou bisantnè anpil katouch te tire. E m te menm fè nou konnen si ke gon moun ki genyen pou l fè wout Matisan, Leyogàn, Pòtay Leyogàn, silvouplè pran anpil, anpil prekosyon. Yè, medam, matmwazèl e mesye, anpil bandi fè vwèl pou peyi san chapo. Pandan dènye moman yo la a, n ap mande ansanm avèk kretyen vivan k ap achte vyann bèf, vyann kabrit nan Pòtoprens, vyann kochon, kochon non, kochon an diferan, vyann kabrit, vyann bèf nan Pòtoprens, pran anpil, anpil prekosyon, paske ou ka manje moun. Silvouplè, pran anpil prekosyon, paske vyann ret atè. Bandi kouri kite zam atè pèp Ayisyen. Lapolis rantre e yo gentan sezi divès machin. Antouka lapopo kontinye frape. E medam, matmwazèl e mesye, lè operasyon an fini, yo di m boul mikwòb pa egziste ankò, men kòman mwen m ap debake nan lapolis. Ayayay gen Bondye. Se konsa m ap debake nan lapolis. Ti manyòk, bon ti bannann jòn, ti fèy, ansanm avèk on kòk. M pral fon ti bouyon kòk pou lapolis. Ay La papa silvouplè kitem fon ti bouyon kòk pou nou men tanpri banm matisan an blanch kraze baz 5 segond kraze baz gravin gade banm zòn sa blanch. Se pou m kanpe sou bisantnè a pou m ap gade prent lanmè a anba. Ban mwen l blanch. S on ti bouyon konsa m anvi al fè pou lapopo. Ou konn wè lè fèt nan legliz katolik, gon jan moun yo konn ap mache, ap teke pa ti bèf, ti kabrit, mwen se konsa m anvi debake nan lapolis. Silvouplè lapopo. Banm ti sa pase mwen menm komanse ap preparem la bannann mwen ap rèk poum fon ti bouyon nan baz la polis pou mesye paske aprè operasyon an pèp ayisyen yo ap merite yon bon bon ti bouyon nan gou jezi. Medam matmwazèl e mesye nan depatman nò peyi a la polis arive mete anba kòd endividi sa wap gade la kote. Kesyon Kote endividi a? Humm, m'ap chèche l pou ou, vwala! Towo sa w ap gade la a, lapolis nan Nò peyi a, arive mete l anba kòd. Misye rele Jelen Jimmy. Jelen Jimmy alyas Ti Blan, men ou pa ka ble maren epi yo rele w alyas Ti Blan. C'est quoi l'histoire? Wè kelkeswa lè si, men sak pase? Mesye yo genlè bat fè ak vizaj yo pandan dènye moman yo. Lapolis silvouplè, banm yon ti limyè. Mesye yo genlè nan mannequinaj, je ne comprends rien. Hum, se tris wi. Misye ki rele Gelin Jimmy, alyas Ti Blan, jwenn arestasyon l nan lokalite Gwasimal nan Sen Rafayèl 8 me ki sot pase a la. Misye genyen 32 lane, moun nan zòn nan fè konnen li se manb gang 400 Mawozo. Kèlkeswa lè sikonstans pèp ayisyen fò toujou kenbe matirite ou fò gen matirite eehh gadon matirite bandi ap bandi an gen tu konpran lap gade o dela o dela de limajinasyon li nan yon lòt inivè hahaha li nan yon lòt inivè pèp ayisyen gadel byen kòmanl poste gade sousi a sèlman yon ti kout kreyonl manke. Misye te ka poste wi. Gade figi a byen zo, figi a travay pèp ay, figi a di. Oh my God.